Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon les gens du côté de la Guyane sa to ka fè Martinique sa ou fè Anani comment tu vas e map profite justement voye yon gwo big up ak bouk Anani eh moun sa yo ki ka ekoute depi la Martinique an ka di zòt tchenbe rèd pa moli paske lavi fò ou fè sakrifis fò ou ka mete jenou atè priye. Epi rèv ou kapab reyalize. Ankò yn fwa big up ak bouk Anani se yon sent lusyen donk moun sa yo kay pale kreyòl vrèman vrèman difisil an swete zòt ka konprann mwen brèf alò se parti pou sète nouvèl emisyon. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod, se la chèn di moman. Enfòmasyon yo pase vit vre nan dènye moman sa yo, puiske nan moman nap pale la se. A chak minit ou jwenn enfòmasyon sou enfòmasyon. N ap pati avèk enfòmasyon sila kote ke o nivo de Gonayiv. Prale nan Gonayiv kote ke lapolis arete plizyè endividi eske se 2 ou 3 lès mwa verifye. Lapolis nan vil Gonayiv arete 4 bandi ak zam sou yo. Ebyen lapolis pat ka fè anyen non. Piske popilasyon an antre nan komisarya al pran. sitwayen sa yo epi ba yo bwa kale. Aktyèlman la, jan nap gade a la, se 4 nèg yo sot jwenn avèk gwo valiz zam nan men yo bal nan Gonayiv. Yo tou fè bwa kale a sou yo la, jwenn pèp la kanpe a la. Nan Gonayiv, devan komisarya se bal nèg yo sot tire sou yo, aprè sa yo met pèp la met dife sou yo. Jan wap gad bwa kale a la. Nan yon foto ki rive jwenn nou, n ap gade pou nou wè anpil moun ki yo menm nan lari a epi sou yon lòt foto n ap gade nou wè sitwayen sa yo menm anba kawotchou epi dife se konsa Lavi sitwayen sa yo fini. Gen yon foto ki rive jwenn nou, se konsènan snaypè. Snaypè youn nan swat k ap mennen operasyon o nivo de Vilaj de Dye. Ebyen, dèzòm zame yo menm yo ta mete dife nan machin sila a ki pou snaypè. E kèlke tan aprè, snaypè li menm repons li an se sou TikTok, fezan kwa ke ebyen sa p ap fè l fè bak nan batay l ap mennen pou kapab ratibwaze Vilaj de Dye. Se yon pakèt ti vòlè m te desitire nan zòn nan an. Ti moun ki leve nan zòn nan k rantre nan gang. M te fè yo kite zòn nan, sa m fizye m fizye epi yo konn machin nan. Yo konnen m nan konba anba yo met dife ladan l. Anweyy sa pa grav. Pa enkyete nou. M ap pran yo wi. Met prezanm mwen. Sou menm foto sa nou ta kapab di sitwayen an make pa gen kanpe sa ka fèm pa met prezan aza mwen nan po tèt nou kounya bat se mwen pou nou boule Donk se Sniper li menm ki tap pale. Antouka fòn di ke gen yon gwo duel kap jwe la antre mesye yo avèk Sniper. Sniper li menm ki vle pran revanch li pa rapò ak sa ki te pase je kwa ke se an mars 2020 ou 2021 o nivo de Vilaj de Dye donk kote ke te gen plizyè swat ki yo menm pèdi lavi yo. Ekoute se yon veritable mano a mano je pe di antre Vilaj de Dye e mesye sa ki rele Snaypè. Gen ti koze ki vin jwenn nou la a, se konsènan Santo Domingo kote ke ee gen kote yo mete dife, kote Ayisyen yo ap viv men n ap gen tan vini anpe pli ta nan yon pwochèn emisyon. Nou gen yon videyo de 2 minit konsènan operasyon. Eske m ka di sa kounye a? Ben wi! Operasyon lapolis ap mennen pou kapab rive sou Vilaj de Dye. M pa di nan Vilaj de Dye non, pou kapab rive sou Vilaj de Dye. Ebyen, zòn bò Setemo a genyen videyo sa ki dire anviwon 2 minit e 13 segond. Zòn sa preske kraze plat. Se yon mannyè pou lapolis kapab gen aksè ak tout espas sa ki pou mennen li nan Vilaj de Dye. Regarde sa! Sa a se devan baryè site mwa la wè yo kraze li sa se antre baryè a kraze plat wè kraze vide tout mi yo atè. Yo kraze, wè. Kraze sal yo. Wè. Devore net. Wè. Ok, se tout. Ba, se te mou. Yo vide a te la. Ok. Sa se nan bagye. Ok Sa se tout antre lekòl la Ok Se te la pèfeksyon 11 è 15 di maten, sitiyasyon toujou konplike o nivo de zòn Pòtay pou rive Martissant, Tir Nouri donk atansyon nou menm kap fè zòn sa yo evite yo pa pase ladan yo tanpri souple paske bagay yo vrèman difisil bandi yo kanpe sou brenzeng yo lapolis li menm vle antre nan fyèf bandi yo pou kapab ba yo bwa kale donk ekoute un maksimòm de prekosyon genyen depi lè mouvman bwa kale a kòmanse la eske nou konnen nèg arab la. Nèg ki toujou ap pè joure politichyen yo, ebyen nèg sa a m pa konn kote l jwenn lajan sa a e fò m di nou kounya a depi se boutik k ap vann manchèt yo fè ti kòb paske manchèt vann anpil nan dènye tan sa yo men ekoute se pa Meliasin non pou moun ki konnen manchèt byen paske sa k ap vann yo se djouba. Djouba li gen plis fòs. Konpwone byen kès kon va fèr avèk. Lè l gen fòs konsa yo byen file l, w a va konprann ki sa l kapab fè. Ebyen, Arab, li menm, li distribye nan divès katye. Bay fanm ak gason. E jodi a la m kwè se te nan Dèlma 30. Jounen samdi 13 me 2023 a, misye bay anpil manchèt yon fason pou yo kapab defann tèt yo fas ak bandi pandan mouvman Bwa Kale a. Tèt chaje! Li te tou pwofite mande moun Okap pou bay Ariel ak tout lòt moun k ap sòti Pòtoprens ki pral selebre fèt drapo a nan vil Okap, nou konn kisa pou yo ba li. Tèt chaje! Annou swiv kòman sa te ye non. Jodi a, nou konnen ki se samdi 13 me 2023. Nou pase nan divès katye popilè ke nou bay pèp ayisyen an yon grenn manchèt pou l te libere tèt li. Jodi a n pa gen M wonn, nou pa gen M 4, nou pa gen M KK, nou pa gen M 16, men nou sonje sa yon grenn manchèt, yon grenn kouto epe Jan Jak Desalin te batay li te bò bout tè sa. Jodi a, Nou konnen Dorcena ki genyen lis 12 asasen kriminèl k ap vann zam anndan peyi a, li pa janm bay lis la. Jodi a, nou konnen ke Ariel Henry se pi gwo gang anndan peyi a. Jodi a, batay n ap mennen an nou menm nou di, fòk peyi a degangsterize, fòk malere malerèz ka al nan peyi yo. Moun ki soti Okay, moun ki soti nan Sid an jeneral, moun ki soti nan Nò, ta renmen al nan bitasyon yo. Jodi a, chak perimèt ou pase, gon chèf gang. Jodi a nou di pèp ayisyen an, nou pa gen M1, nou pa gen M4, men a yon grenn manchèt ou ka delibere tèt ou. E n ap di lapolis nasyonal, pèp la avèk nou. Bwa kale a ap kontinye sou tout fòm. N ap akonpanye lapolis nasyonal, paske lapolis nasyonal ke popilasyon an ap swiv ou. Pou n delibere peyi a avèk gang ke phtk, bandi legal, Roro Nelson, Andre Michel, Majori Michel met anndan peyi a. Bon ti frè m pa ka al manje kay sè m. Dò Sena! Dò Sena ankò! Jodi a m ba w yon nouvèl aklè! Bay Dò Sena ki nan tèt CNDDR depi sou Jovenel Moïse. Dò Sena gen lis gang k ap founi peyi a zam, li pa janm bay lis la. Jodi a Dibwa Kale a, lap sòti nan gang a sapat yo, lap moute nan gang a vès yo. Lè n di gang a vès yo, se Andre Michel, se Majorie Michel, se Don Kaka, se tout asasen kap konsolide pouvwa Ariel Henry a. Jodi a n di, frè m ak sè m yo, senpatizan m yo, kontinye sipòte nou avèk Batay Manchèt la. Lè nou gon grenn fanmi nou isi, olye n voye 50 dola ameriken fon fanmi kado, voye 6 grenn manchèt fè l kado pito. Lap ka delibere tèt li. Lè n di bandi a konnen Mateli se pi gwo bandi, konnen a Ariel Henry se pi gwo bandi. Jodi a n di moun Okap leve kanpe pou n pa kite Ariel Henry al fè simagri nan Okap. Moïse Jean Charles ou te moutre ke w te bon kote popilasyon an. Jodi a m panse si Ariel an te Okap, si se pa ganserize l pral ganserize Okap. Fò w leve kanpe pou konnen. On pakèt gang ap file la yo pral Okap yo pral konsolide Ariel Henry 18 novanm. Poukisa Ariel Henry konnen se la Akayè pou l fete 18 novanm, se Okap li kouri l ale. Nou di operasyon Bwa Kale. Depi se moun ki sot Pòtoprens k antre Okap, Bwa Kale. Depi se moun ki soti isi k al Okap, k al fè pòz, k al sou konsolide Ariel Henry nan simagri l pwal fè a, Bwa Kale. André Michel, Bwa Kale. Rosmila Peti Frè, Bwa Kale. Madan Tonton, Bwa Kale. Jean Tolbè Aleksi, Bwa Kale. Tout gang k ap konsolide pouvwa Ariel Henry yo, Bwa Kale. Moun Tomazo. Moun Tobazo mèsi, menm si n te rele m pou manchèt m pa t gen an kantite men ti sa m te voye pou nou an, nou moutre m nou travay, nou moutre m nou travay. Pa bliye se Tòlbè Aleksi ki gangsterize Kwadèboukè. Se Tòlbè Aleksi ki founi ti mesye Kwadèboukè yo zam. Jodi a, menm zam sa a vire sou Tòlbè Aleksi. Paske nou di peyi a pa ka rete konsa, operasyon Bwa Kale a, li dwe kòmanse kontinye sou tout fòm pou pèp la rale yon souf. Tout moun pa kab kite peyi a pa pil e pa pa kòn. Jodi a se libète, egalite, fratènite. Manchèt la make, libète, egalite, fratènite. Manchèt la make, libète, egalite, fratènite. Viv la polis, aba bandi! Arab kanpe an bwa kale. Pèp ayisyen kanpe an bwa kale. La polis kanpe an bwa kale. E bandi yo yo menm, anpil nan yo kontinye kanpe an zam pale. Bagay la pral rèd. Bagay la pral rèd pi douvan, men nou menm nou la.